Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon pa bliye nou te wè sou pòs mwen an ke m gon kote m ye la nan peyi a se leogane pandan m leogane nan paske m te di nou mwen m se wout gildiv m ap pran paske m pa ka fè tout ane sa a m ap pale sa k pa vle wè w sa k rayi w ou anwenn ebyen kounye a se fen ane a m te di m ap pran yon jou pou m al leogane pou m distrè m men pandan m leogane nan eee Arab mwen yo di mwen bagay la pa bon nan bon repo enfòmasyon dènyè èr bon repo anvayi pa de gang zame e lapolis egalman depi 2 èr paske nan moman ap anrejistre emisyon la fòn di ke gen yon sitiyasyon vrèman difisil onivo de Bon repo. Kisak genyen la polis ap frape avek bandi. Gon seri de detonasyon ki vin jwenn mwen la m ta kapab di se bri anpil koral. Gen bas, gen soprano, gen alto. Men ekoute o final se popilasyon ki gen anpil pwoblèm. Ya de jan ki mou fe parvenir de mesaj pou di a RL bagay la pa bon pou nou menm. Nou mele. Kisa liye? Fòn di ke depi se maten. M genyen yon Arab mwen ki pase nan won pwen bon repo a bò zòn mache seradòt lan li wè yon sitwayen atè a. Sitwayen sa a ta sanble gen enfòmasyon ki sikile sou li kòm kwa lapolis ta touye l paske misye ap bay antèn pou nèg bandi yo. Tande byen wi sa m ap di nou an. E sitwayen sa se ta menm yon moun ki gen yon domajman. Li mouri, li atè a. Lapolis vle m ta kapab di Koupe kou oubyen antisipe sou yon mouvman k ap fèt nan zòn Bon Repo a paske pa bliye lè w pran Kanaran an nèg Kanaran yo gen anpil bagay nan men yo. Nèg yo bezwen elaji baz yo sa vle di etann baz yo pou kapab rive Bon Repo e lè yo rive Bon Repo depi yo fè yon ti mache kounya y ap rive anba bouch chen an epi pwoblèm pou moun ki nan zòn sila yo. Ebyen se nan kontèks sa a. Lapolis li menm li pote boure. Fò m di nou byen ke te gen yon premye djed lapolis te vide atè. Se pou menm koze sa paske nèg yo mete yon baz nan zòn bon repo a. Nou sonje m te bay yon enfòmasyon sou kesyon sila. Ebyen te gen yon DJ m kwè ki te mouri tout bagay sa yo nan enstalasyon patati patata. Epi e lapolis li menm li vin pote boure yon lòt fwa paske. Ki sa k pase? Imedyatman nèg yo ta gen kontwòl Bon Repo a nèt, moun Bon Repo mele. Si Kanaran, hein, nèg yo pran kontwòl Kanaran, men sa y ap fè. Ebyen, jounen jodi a la, lapolis di nèg yo pap kapab pran Bon Repo. Ki sa k pase? Genyen plizyè inite nan lapolis lan ki deplase. Gen dcpj, genyen udmo. Genyen divès lòt antite, gen menm lame dayiti, yo di m, ebyen nèg sa yo deplase la pou al pete bal ansanm avèk nèg sa yo yo menm ki vle pote boure sou bon repò a, nèg Kanaran yo. Men mesye nèg sa yo, yo gen brenn wi papa. Kounya la depi nèg a bandi, li pa wè sa pou l fè, se etann baz li. Èske n konprann sa m ap di nou an? Li pran bal sa, li e bezwen pran yon lòt. Ann pran egzanp, anpil lòt nèg gade Vitelòm. Vitelòm wè taba a pa ase, li di ban m pran Kwadèboukè, ban m pran yon pati nan Petyonvil, ban m simen latèrè anpe patou nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens la. Gen anpil lòt nèg toujou. Gen nèg menm ti bandi pwèl pete yo e yo bezwen pran plis. Espas toujou pou yo fonksyone wi. Donk, sa vle di, se pou m di nou ke bagay la mare. Gon premye sitwayen ki te rele m ki di m ke yo pa konn ki sa pou yo fè. Alò, nou te oblije al fè emisyon sila paske m pa konnen. Men pandan lannwit lan kapab gen yon moun ki gen entansyon pou pase nan bon repo e menm nan demen maten fòk nou fè trèzatansyon paske lè lapolis yon kote, lapolis ap pete bal a bandi, ebyen, Ba kote la polis e bandi tou kapab gen domaj. E lè gen domaj m pa kwè yo youn kapab al bay eksplikasyon. Sitou pou bandi yo. Depi bandi ap batay se poze. Bon mesye o, gade kòman Matisan poze. Epi lòt kote menm se chalè. Nou pa konprann non. Matisan poze wi. Lòt kote yo menm ap mete chalè. Se pa bon. An tou ka moun bon repo, anpil kouraj. Paske fò m di nou byen ke si nèg Kanaran vin. enstale kò yo nan bon repo a, premye bagay ki pral vin nan tèt yo se mete chen an deyò. E fò m di nou byen ke pandan batay la rèd la la, nèg chen yo kanpe sou brezeng yo tou. Paske nèg sa yo menm, yo toujou e vle plis kanpe bò kote pèp. Nèg sa yo mesye se yon lòt bagay wi, franchman. M pap fè lwanj pou bandi, men ou wè, si yon moun ou rete kwadèmisyon, gen bagay ou pap sibi non. Gen bagay papa ou wè nèg je nèf yo ap fè bò lakay yo, chen an pa fè l non. E sa yo pa p renmen m. Chen an pa p fè l. Menm lè chen an konn patisipe nan yon seri de ekzaksyon. Èske nou konprann? Paske dènyeman la te gen yon bagay ki fèt nan plenn nan kote yon youn nan nèg yo, m kwè dwèt dous, misye al defon yon kamyon. Misye te sou yon moto. Lapolis pete. Misye vire yon kote l al antre. Te gen 2 lòt nèg sou yon moto. Par le simple fait ke nèg yo menm yo tande tire a nèg yo al kache yon kote. Ebyen yo pran nèg yo. Foto sa te viral sou rezo sosyo. Yo touye nèg yo. Yon ti jenn gason pami yo. Tout moun plenyen pou bagay sa ki pase nan plenn nan. Gen anpil dezòd. Moun yo plenyen. E sa k fè, mwen te fè yon emisyon pou m te kapab pale ansanm avèk Isca pou m di l, atansyon, moun anba yo, nèg ou mete chèf anba yo, fòk ou, ebyen, kontwole yo paske gen twòp dezòd ki fèt. Ebyen, se pou m di nou ke, e jan bagay la ye la, antre bandi e lapolis o nivo de Bon Repo, nèg chen yo menm yo kanpe. Dan pou tann nenpòt bagay ki kapab eklate la pou yo kapab reponn. Pa bliye chen an li menm se je nèf. E nèg kanaran yo antre parantèz ou pa rikochè se je pèp. Sa vle di, tanzantan la youn ap veye lòt pou kapab fon pote boure. Kanaran, dapre nèg chen yo, sipoze rete kanaran. Nèg chen yo menm, yo pa kab sipoze travèse kanaran. Tèt chaje. Ebyen, Lapolis li detèmine, lapolis li mobilize. Mwen m sèl sa m ap tann janvye. Paske gen anpil enfòmasyon ki fè kwè ke an janvye kapab gen yon sitiyasyon ki evolye. Men eske se vre? Nou just ap tann. M ap ba nou yon ti detay sou yon emisyon m te fè maten an. Yon ti detay an plis wi. Kòmandan Jerry, Jerry Leconte, ebyen, yo ban m kèk ti story sou Jerry wi. Petèt li te kapab monte pou l demanti m tou. Jerry sa a, yo di m misye te jakmèl. Wi, misye te jakmèl, s on nèg ki te bay anpil pwoblèm kwen l te nan Udmo a lepòk. Nèg sa a, depi l gen yon fanm, w al koze ak fanm sa a. Jerry Leconte manje w deja. Eske w wè yon nèg sadik mesye. Jerry Leconte depi w wè li gon pwòch li ki gon pwoblèm avè w li di w li pral dèyè Jerry jete w. Men te gen de bri wi ki te blaze Jerry. Misye gon fanm genlè nèg yo al moute sou fanm nan. Fanm nan di kisa? M pral rele Jerry. Epi nèg yo di ok pa gen pwoblèm. Nèg yo di map tann Jerry w la. Epi lè Jerry vini depi nan wout nèg yo brake sou Jerry. Nèg yo dezame Jerry. Epi se ekskiz Jerry al mande pou yo kapab remèt li materyèl yo. Paske nèg yo pi grade ke Jerry. Donk Jerry kounye a se nan ti gwav li ye papa. Jerry ap boloze kò l. Peyi a pa gen moun ladan l. Men, m ta renmen pou blan vin nan peyi sa a wi mesye. Pou blan ap mare jenn gason gade depi w pa dwat. Yon bagay konsa wi pou ta ye. Pou Ariel reziye l avèk tout nèg la nèt. Epi kou blan vini la tout nèg Ki te konprann se ou ki te mèt kanton gade anba kòd ou kouri popilasyon an kap met men sou ou e popilasyon an m di nou silvouplè gon lè kap pou nou gon lè kap pou nou fòn fè trè atansyon fòn veye pou jou sa rive antouka mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay epi aprè kèskon di a la pwochèn.